Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nap salye tout moun ki toujou pran zòn bon repo a moun ki nan gwo bus jaune yo paske depi ou wè gen blokis ebyen tout moun rale telefòn yo se sou RL prod yo ye merci beaucoup pour cette appréciation nap salye tout mesye ki genyen zam nan men yo tou paske depil fè 5 heures 6 heures après midi Tout nèg nan baz yo rale telefòn yo pou kapab tande RL prod pou gen yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak sa k ap pase nan peyi an e pa rapò ak sa k ap pase nan lòt baz tou. Mèsi bokou pou sèt apresiyasyon. Men lè m pale avèk nou mesye, nou menm ki gen zam nan men nou, fòk nou fè m ti plezi a an retou pou nou kapab tande m tou. Alòs sè parti pou vòtre emisyon! Nèg ame yo manyen legliz ankò. Legliz pran yon lòt frap. Dimanch an ui jou, Aprè nèg yo fin antre nan premyè egliz batiste de Port-au-Prince nan rout la Réunion kote ke yo touye Diacre Sylner Lafaille epi yo ale avèk madanm ni kèlke jou aprè liberasyon de la femme ben kounya la ki sak pase nèg yo antre nan legliz ankò ebyen yo pran yon lòt pastè heyy tèt chaje wi nan Port-au-Prince tèt chaje bon anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di Kote bagay sa prale? Eske ap gen yon vwa ki pou di halte la? Pa ankò, paske lè nap plonje nan abim nan, nou pa gen fren menm. Nap ale, nap ale san fren. Fò m di nou ke Reveran Pastè Jean Marie Ferrier Michel nan legliz Jesus Center. Le pire dans tout ça c'est que mesye sa yo pote inifòm Unité Départementale Maintien d'Ordre. sa nou rele kò udmo nan lapolis lan. Le fèt ke yo pote inifòm gwoup sila a, sa pa vle di ke se udmo. Nou konprann paske les bandits armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince yo chaje. Anpil inifòm lapolis. Kòman yo genyen inifòm lapolis? Lè gen atak ki fèt sou komisarya, lè gen polisye ki mouri, epi pa bliye genyen sa n ta kapab rele de relasyon antre mesye sa yo avèk kèlke polisye. Pa anpil, kèlke polisye. Men gen yon lòt bagay ankò. Nèg yo kapab gade sou inifòm lapolis lan, yo fè inifòm pa yo tou, menm lè yo pa gen inisyal. Brèf! Se yon legliz ki t ap fonksyone an plen kilt, legliz Jesus Center, e nèg yo pote boure, sètadi an lang fransèz, yo fè iripsyon nan legliz sila, epi yo pran bishop asanble a. An nou raple pou tout moun ke bandi yo se pa premye esè yo. Bandi yo te anlve, nan dat premye avril, 4 manm Jezi oh mèvèye Jezi. Et de poursuivre, Malfra yo asasinen nan dat 26 septanm pase a Diacre Sylner Lafaille, Première Église Baptiste rue de la Réunion, epi yo te anlve madanm ni. Aparamman ou menm k ap tande, W ap poze tèt ou kesyon pou di, Kote bagay sa a pwale? Hein? Kote bagay sa a pwale? Paske, jan n ap gade bagay yo la a, se kòm si nèg yo di, bon mesye, nou vize wo e n ap vize byen. Nou p ap antre nan lojik malfini ankò, afè plonje nou pa jwenn poul nou pran pay. N ap chache moun kote genyen lajan k ap brase. Paske, osen de legliz, genyen lajan k ap brase. E se pa nenpòt ki asanble ou wè nèg yo pote boure nan Adventiste Dikini, nèg yo pote boure nan premyè legliz Batiste Wood La Reyinyon e kounya la yo antre nan yon legliz nan Dèlma 29 yo pran pastè a. Eske zak sa yo sa ta vle di ke pou legliz fèmen pòt li? M pa konnen men si legliz fèmen pòt li paske dènyeman la yo te obsève yon jounen grèv M pa kwè l te mòde an dizan ke tout lè zenstitisyon kretyèn fèmen pòt yo, alò se pa kretyèn pwotestant fèmen pòt yo. Men apre sa, lè bandi yo menm yo pase alaksyon pou montre ke yo pa pè anyen e y ap mache sou sektè pwotestan an. Le kidnaping sa fè sa n ta kapab rele yon veritab rebondisman. dans le pays, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pour l'instant, yo poko konnen ki gwoup ki revandike rapt sila a. E yo poko mande kantite lajan y ap mande a. E koute, kòm se pastè, ou konnen, nèg yo prale byen wo. Men bagay la vrèman triste nan peyi Dayiti. Bah wi bagay la tris wi la kounya ou wè ke s nèg yo ap antre nan legliz yap pran pastè e yo pa pè eske nou konnen gon lè kap rive nèg yo ap antre nan komisarya ap pran polisye tou wi yap antre nan komisarya yap pran polisye yo pral avèk polisye yap kidnape polisye e jan ou wè yap mande 300 mil lan yap mande 300 mil pou polisye tou paske tèren an libre pa bliye an matyè de chas Ou toujou bezwen tèren ki lib? Ben ekoute le terrain d'Haiti, le terrain de la capitale de Port-au-Prince, li vrèman libre et accessible aux kidnappeurs parce que la police ne peut pas contrôler tout l'espace. Donk sa ta vle di ke nèg yo gen anpil zòn se yo menm ki kontwole yo, se yo menm kap di ke ekoute jodi a la nap fè yon kidnapping tèl kote paske Nou gen kontwòl zòn nan. Brèf, bagay la di. M ap fè yon apèl ankò yon fwa bay mesye yo. Bon, se pa yon apèl paske sa a li menm li konsène m dirèkteman. Fò m di nou ke mesye mwen m toujou atè a. Se pitit pèp m ye, m se timoun Site Solèy. M toujou atè a. M pa kwè n ap oblije pèdi tan nou pou n ta kidnape m. M tou di nou sa, si yon nèg kidnape m, se swa w panse touye m, obyen w ap dedomaje m wi paske depi m fin antre nan baz ou, fò w ban m manje pou m manje. E lè m prale, fò w peye transpò pou mwen paske m pa janm gen kòb mwen menm. S on endyen m ye, m pa janm gen kòb. Sa vle di si yon nèg pèdi tan ou pran m nan lari an la, m ap tou di w men kiyès m ye. Epi, Si w vle al avè m, kontinye. E nan moman ou kenbe m nan, si w relache m nan menm moman an, fò w ban m kòb pou m peye machin, paske se Endyen m ye. Mesaj mwen ba nou la a, mesye, li valab pou tout ti malere tou. Moun k ap bat dlo pou yo fè bè, sa vle di moun sa yo pa gen kòb. Si n ta gen entansyon pou n pran youn nan moun sa yo, lè l wè moun nan nan lari, Pito n pase nou lage yon 500 goud nan men n paske moun sa yo pa gen mwayen. Nou pa oblije kidnape yo. Paske si nou kidnape yo, se lage n lage fanmi yo nan kouri. Imajine w, èske ou kapab mande yon pòv pou l ba w 50 mil dola ameriken? Ò, pòv la pa t janm kapab regle nan vi l menm 100 dola ameriken. Konpwone byen mè frè. Nou konn chita nou reflechi tou paske sa konn rive gen bandi kap plenyen pou ensekirite a sa vle di menm nou menm nou wè bagay la rive twò lwen donk ekoute atake legliz ben mwa jantan la repons de legliz paske legliz anpil ebyen fòk legliz deside pa rapò ak kesyon sila si se pyel lap met atè a poul met pyel atè a si se fèmen poul fèmen ebyen poul fèmen pòt li annatandan ke sitiyasyon sa li menm li rezoud. A chak zak ki pase, nou toujou wè yon pèsonalite ki vin pran lapawòl annapre. Men pèsonalite sa a, m ta kapab di, il a su metrize l'art du mensonj. Son non se Léon Charles. Non, misye gen metriz mansonj lan nan men l vre. Paske ban m di nou byen, anpil fwa Misye toujou di bandi yo lap mache sou yo. Anpil fwa li menm repete pawòl ansyen prezidan Jovenel Moïse pour dire que lavi bandi yo kout kout kout kout kout kout kout anpil. Men o fon nou pa janm wè sa. E sak fè w wè polisye tonbe anpil pandan. Léon Charles aksede nan tèt lapolis lan paske yo toujou voye mesye yo a la bouchri. Ann imajine yon bagay pase nan Matisan yon polisye ki mouri, polisye a sa k fè l mouri se paske misye mete pye l atè pou kapab fè kouverture e pou nèg yo ta kapab al rale cha ki li menm te an pàn nan. E se nan moman sa bandi vide l atè. Leon Charles a pris la parole après pour dire ça. Mèsi pòt pawòl. M ap pwofite de moman sa pou m salye tout manb laprès la k avèk nou maten an. Aprè tout dispozisyon ke lapolis la te pran pou kadrye zòn metwopolitèn nan e ranfòse prezans nou Sou wout Matisan an, yè aprè midi, gen 2 bandi ki atake moun ki t ap pase sou wout la. Lapolis la reyaji e aprè manèv ke yon blende t ap fè, li vin gen yon pàn mekanik. Malgre tou, polisye yo kontinye riposte sou plas. Nou te voye ranfò atravè plizyè antite pou n ka akonpanye polisye sa yo ki te an difikilte. Kòm bilan, 7 de 8 polisye ki te nan blende a, nou te arive evakye yo. E malerezman gon polisye ki tonbe aprè ke li te fon detour e aparaman bandi yo te rekipere l. Nou gon lòt polisye ki te pèdi konesans, nou te kondwi l lopital mentnan kounye a eta l stab. Men tou fon di 7 bandi. Li tonbe pandan lap defann peyi a pandan lap defann la polis la. Nap kontinye fè patwouy sou tout wout Matisan an pou n ka pèmèt ke popilasyon vake a okipasyon l, ke timoun ka al lekòl, ke biznis ka fonksyone, ke tout moun ka itilize aksè sa. Dispozitif ke n te pran an. Li redwi, limite kapasite de nuisance de bandi sa yo sou aks Matisan an, bandi sa yo ki jire pou yo teworize lapopilasyon. Nou pral kontinye ranfòse dispozitif de sekirite sou aks sa a. E n ap kontinye fè travay sa a pou n ka trake, arete tout bandi ki te patisipe nan asasina polisye Michelet Exil e pou n ka tradwi yo devan lajistis. N ap lanse yon apèl a tout popilasyon an pou nou kontinye apiye polis nou an nan tout efò l ap fè pou l retabli lòd nan tout kominote kote bandi yo panse ke yo ka fè lalwa. Eske nou kwè nan sa chèf polis la di a? Bon, antouka, gen nèg frè m nan, yo pa bezwen fè ankenn jimnastik pou yo ba w manti. A la segond manti vin nan bouch yo. Men, sèl sa m kapab konseye popilasyon an, lè kòmandan AI pnh la bay enfòmasyon oubyen fè yon deklarasyon pou dire ke yo gen kontwòl tèl zòn, pa fin kwè. pa pote tèt nou ale vrèman paske yo konn fin di sa nan maten, nan aprè midi ou tande bandi yo bay repons. Antouka mezanmi, se konsa bagay la ap dewoule nan peyi Dayiti, chak jou se enkyetid, se tèt chaje, se son dè nouvèl ki nou dezarson davantaj e o final,